Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Ebyen fòm di nou ke depi bò 4 ou du maten, gen anpil fan kap rele m kap ekri m pou di m ekoute gen yon sitiyasyon tansyon o nivo de lakwa demisyon. Ben wi! Ebyen kwadèmisyon, e nan moman n ap anrejistre emisyon sila fò n di ke gen anpil bal k ap chante kwadèmisyon. Kisa ki pase ojist? Ebyen daprè enfòmasyon nou rive rekeyi se ke ebyen lèzòm de katresan mawozo yo anvayi kwadèmisyon. Tèt chaje wi la! Bon! Fò n di ke genyen 2 gwoup rival. Pou nou kapab byen konnen dosye sila a, 2 gwoup rival yo se byen mesye 400 mawozo yo ansanm avèk chen an. Tande byen, mesye 400 mawozo yo se an kèlke sòt alye je pèp. Baz Belair. Men mesye Chen yo yo menm se alye G9. Sa vle di son batay ki ap fèt sou dotre pati jeyografik men n ta kapab di se toujou menm ekip yo k ap batay. Ki sa l ye? Deviz mesye 400 mawozo yo se rive akapare plis zòn nan plèn nan. E lè w vle akapare plis zòn nan plèn nan, ekoute, si ou rive konkeri yon espas tankou Kwadèmisyon, Chada, ebyen m ta kapab di ou gen bagay nan men w. Men ekoute, chen an li menm, daprè anpil enfòmasyon ki rive jwenn nou ki diferan de anpil lòt chèf de gang, paske li genyen sa n ta kapab rele yon pafèt amonizasyon ant li menm avèk popilasyon an, sa vle di, Yo konsidere misye kòm yon dye. Tande byen. Te gen yon sitiyasyon ki t ap devlope o nivo de zòn But Bwaye a. Kote ke ou pase a midi, vòlè fouye ou. Ou pase a kèlkeswa lè a, vòlè fouye ou. Ebyen Chyen an vini li menm, li mete lapè nan zòn sa paske li batay a nèg yo, l touye anpil nan yo, l mete nèg yo deyò. Depi lè sa a, vin genyen sa n ta kapab rele yon konfyans asire. Sa vle di yon veritable fusion entre li menm avèk moun nan popilasyon. O pwen ke nou te wè ke dcpj te fè tantativ pou ta kapab al arete chen an, ebyen lè sa te gen anpil moun ki pran lari ap manifeste pou dire ekoute chen an pa bandi, chen an pa kidnapè, chen an pa vòlè. Èske nou konprann? Lè sa te gen anpil machann ki te pran lari an tou. Ki sa l ye? Machann sa yo menm lè yo nan mache an, ebyen, nèg sa yo te konn vin ransone yo. Sou chen an, pa gen bagay konsa daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Ebyen, nèg 400 mawozo yo sèmante. Dimanch. Sa son pote boure ki fèt. o nivo de kwa dè misyon, o nivo de chada, o nivo de zòn but bwaye a, yon mannyè pou ta kapab repouse nèg chen yo. Batay la te vrèman myèl. E jis nan moman n ap anrejistre emisyon sila a, fò n di ke gen anpil kout bal ki ap pete. Twa zè di maten. Moun yo tande bri, yo pa konn kisa pou yo fè. Anpil moun oblije plonje anba kabann. Mwen resevwa anpil apèl, mwen resevwa anpil mesaj tou de la part de ces gens pour dire que RL prod situation an vrèman konplike au niveau de Croix des Missions paske gen anpil bal kap pete nan moman nap pale a. Ebyen wi, se vrè. Mesye 400 mawozo yo pote boure. Tande byen. Gen yon sòlda ki te nan zòn Kwadèboukè a ki li menm vin jwenn chen an, sòlda sa li menm se 4 ponyèt. Fò m di nou ke sòlda sa te konn bay nèg 400 mawozo yo anpil pwoblèm. Lè epòk ke Karl Henry depòte a, ebyen nèg sa yo te fè yon fizyon. e te bay 400 mawozo anpil pwoblèm. Gen anpil zòn nèg 400 mawozo yo pot ko kapab pran nan nivo komin Kwadèboukè an, ebyen se te gras ak mesye sa yo. Aprè lamò de Kal Anri, batay la vin yon ti jan parèt trè trè trè difisil pou Kat Ponyèt. Paske Kat Ponyèt se yon nèg kòm si lè l kanpe l ap batay se kòm si se 10 gason k ap batay avè w. Se pa pou san rezon yo rele l Kat Ponyèt. M sonje te gen yon batay kote ke gen 3 nèg k ap pete bal sou 4 ponyèt, li mache a men l, li pran 2 nan yo, li touye yo. Donk na konprann kiyès ki 4 ponyèt la. Men le fèt ke Carl Henry vin mouri, 4 ponyèt se san sèl, donk li pa kapab batay avèk tout nèg sa yo, paske si jodi a w ap batay, demen yon batay, aprè demen yon batay, donk aparaman, donk gwoup ki an fas la li majoritè, ebyen gon lè k ap rive, w ap febli kanmenm. Kisa 4 ponyèt fè? 4 ponyèt al retranche li nan baz chen an. Donk la l fè alye ansanm avèk chen an. Ebyen jounen jodi a la m ta kapab di 4 ponyèt se eleman ki plase nan santre obsesyon mesye 400 mawozo. Se pa pou san rezon, sa se youn nan rezon batay la. Men dezyèm rezon an se m ta kapab di genyen plis teritwa. Paske mesye yo vle genyen plis teritwa, yo vle tou elarji. tèren de chas yo. Paske pa bliye, e si mesye yo ap chase o nivo de la Croix des Bouquets, anpil lòt zòn, men ekoute Croix des Missions an, zòn But Boyer, zòn Chada yo, zòn sa yo rete veritab espas pou mesye 400 mawozo yo ta rive konkeri. Alò se sa k fè batay la jounen jodi a la. Donk moun yo nan sitiyasyon difisil. E lè w wè jan de batay sa yo, se kòmsi m ta kapab di w lapolis di a. Ann kite nèg yo batay antre yo, epi apre sa lè yo kòmanse febli, n a rantre. Maren gen kouri, paske malgre genyen de machin nèg yo mete nan wout lan pou kapab bloke pwogresyon lòt band ame, paske lè w ap antre nan yon zòn ke ou pa konnen, depi genyen barikad, donk sa vle di gon anpechman kanmenm. Sa vle di, pwogresyon an l ap difisil pou l fèt si pa chans nèg yo ta rive repouse nèg chen yo. Men maren an te gen anpil kou wi, o pwen ke chèf maren an ki se Zazo li menm li a gwo zam ni nan men l, ebyen l ap di popilasyon an degaje nou, chache yon kote nou mete kò nou paske bagay la rèd se kanpe goumen li ye. Eske nou konprann? Donk, gwo jou 24 avril lan, 3 zè di maten, se konsa batay la deklannche ant mesye 400 mawozo yo, avèk mesye chen yo o nivo de la Croix de Bouquet. Pour l'instant, il n'y a pas encore de bilan, men un peu plus tard, sa kapab rive nou vini avèk yon lòt emisyon pou nou ba ou bilan batay sila a. Men ekoute, daprè yon dezyèm eleman enfòmasyon mwen gen nan menm la, se ke, ebyen, eh lapolis t ap kwape mesye 400 mawozo yo. Epi nèg yo vin pran direksyon Chada, Croix des Missions, taba, kazo, se sa ki lakòz tout tire sa yo. Sa se youn nan lòt pwen esansyèl yo. Eske bagay la pral difisil pou mesye 400 mawozo yo paske kant lapolis li menm deja sou tèren an ap manyen nèg epi nèg sa yo menm yo gaye y al nan zòn sa yo yo pa konnen byen men kès ki va se pase paske kant on è en bandi arme epi ou retranche w nan yon zòn ki pa pou ou, se nan yon sektè enmi, ebyen sa va etre difisil. Antouka nap tann jan nou di w li an pou n konnen kisa ki pral pase an pe pli ta, yon mannyè pou n kapab ba w plis detay sou bilan batay sila. Brèf, gen yon foto ki ap sikile a travè lè rezo sosyo. Foto sa a se la foto d'une demoiselle, son non se Osnizidor, yon. Jèn etidyant an senkyèm ane nan fakilte medsin, li mouri ak yon bal nan tèt samdi 23 avril la nan zòn Bwa Vèna. Se nan yon ti bis transpò kote ke bandi ak zam ki te sou moto tire sou machin nan e daprè sa Moun ki te wè fè konnen, jiska 5 kè 20 PM, kadav demwazèl la te toujou nan lari an. Quel choc! Quelle horreur! Mwen gen yon zanmi demwazèl la ki voye foto l pou mwen, pou wè demwazèl sa ki atè a li menm, k ap benyen nan san. Donk sa vle di bagay yo vrèman difisil nan peyi Dayiti. Waww! Ekoute yon demoiselle qui est dans la cinquième année faculté de médecine, mais comment elle est tombée? Ça veut dire, pays a continué à manger moun. bandits armés continue à simuler la terreur. Nous pas capable de arriver dans un moment pour nous dire halte là. Parce que qui va dire ça? Quand ces genre de problèmes arrivent, ben, ce sont les autorités au premier plan qui doivent dire quelque chose. Mais écoutez, si elles font preuve de passivité, si elles font preuve de laxisme, si elles font preuve de complaisance, ben anyen pa ka fèt. Anyen pa ka fèt paske a chak moman ki rive ou ta toujou poze tèt ou kestyon pou dire ke quand est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer dans le prochain mois? Et quand le mois prochain arrive, c'est la même chose. Se triste. Antouka fòn di ke gen yon gwo aksidan ki fèt Gérald Bataille. Se yè je kwa, yon machin dlo ki pèdi fren depi Mòn Dimonye ki glise desann malgre chofè a ak kèk pasaje, chofè moto, chofè kamyonèt, li fè moun sa yo siy pou l di li pa gen fren men elas, li te gentan twò ta, li pase pran yon kamyon ak tout yon motosiklèt malgre sa li pa ka kanpe toujou, li pase pran yon lòt kamyonèt. li pase pran yon moun sou twotwa la, jis kounya a, m ta kapab di jenn gason an anba machin lan, li mete tout trip jenn gason an deyò. Tèt chaje! Hum! Ayiti rive nan yon moman m ta kapab di se moun k ap pèdi lavi yo, se moun y ap manje patou. N ap retounen nan blòk Kwadèmisyon an pou n di w ke genyen yon bandi ki pèdi lavi l, non li se Ti Watson. Men ekoute euh a ne pa konfondre ak ti Watson sa li menm ki te nan pyè 6, nèg je nèf yo te plase li nan pyè 6 epi vin gen yon malantandi paske li te bezwen yon zam nan men nèg tè nwa yo, li tire nèg yo, li pran zam nan, lè gon delegasyon ki vini pou te kapab fè l remèt zam nan, bon l tire nèg sa yo ankò, ben sa vin debouche sou sa n ta kapab rele yon veritable konflit antre yon manm G9 avèk dotre alye nan baz sila. Depi lè sa, Ti Watson vin devni yon veritable Robin des Bois. Men ekoute se pa Ti Watson sa, paske Ti Watson sa li trè trè trè difisil. Lòt Ti Watson nèg yo touye an, ebyen Ti Watson sa li menm se yon Ti Watson ki te gen pwoblèm avèk nèg G9 yo egalman, men patikilyèman Mikanò. Ebyen yo te mete antèn sou li, m kwè ke vandredi ou samdi, wè, samdi dan laprèmidi, ebyen nèg yo mete men sou Ti Watson. Non, se vandredi aprèmidi de preferans, nèg yo mete men sou Ti Watson, yo touye Ti Watson, epi yo koupe tèt li yo mete yon kote. Donk. Euh mwen gen de twa voice m pral pataje avèk nou. M kwè se de, de petit voice. Euh moun kwadè misyon ki yo menm ap di kòman yo renmen chen an, kòman yo apresye l paske si se pat chen an jounen jodi a la a ebyen yo pa konn kisa yo tap fè. Yo tap gentan kite kwadè misyon. Kwadè misyon te kapab menm devni martisan. Ann tande. Jodi a e jou fèt mwen. Nou fèm sezi m kontan m kontan wi m kontan paske m pat ap panse tout bagay sa m pa konn kijan poum di nou mèsi ankò gwo jou fèt mwen m di chen chen mechan anpil mèsi anpil mèsi kòm mwen m pa janm konn pale mal wi m pa janm pale mal de travay la paske moun lòt kote gen dwa pale mwen menm nan zòn nan m wè Si yon moun di yon tenten e pa vre. E pa vre. M pèdi bagay mwen jodi a la. Li fè m jwenn li. M jwenn li, li rele m, li ban mwen nòmalman jan pou m jwenn li. Mèsi anpil, anpil, anpil. Mezanmi map di popilasyon an fò nou trè vijilan, fò nou ede ekip chen mechan an kap fè travay la paske jodi a m kapab di mèsi se gras a se mechan gras a chen mechan ki gon ekip serye ki kanpe kap goumen. kap fè travay la nan bon repo nèg yo fouyem jodia yo pran telefòn mwen yo pran valiz mwen men gras a chen mechan an ou konprann nou rekipere tout bagay e chen mechan an relem sou telefòn li rele li chèche kontak mwen yo li rele pou nou vin ekipere e materyèl ke nou te gen pèdi nèg yo pran chèn mwen nèg yo pran telefòn mwen yo pran tou sa mwen menm jodia. Yo rele moun pa m ki yo jwenn sou nimewo sou telefòn mwen. Yo rele yo tcheke nan kontak yo jwenn sou telefòn mwen. Yo rele moun yo pou yo fè m vin chèche telefòn mwen. Gras a Chen Mechan yo remèt mwen tout bagay. N ap di Chen Mechan yon gran mèsi pou l kontinye goumen. Travay l ap fè a se yon travay ki pozitif. Pèp la nou menm nou dwe kanpe ansanm avèk li pou nou ede Chen Mechan fè travay l ap fè a. Mèsi Chen Mechan. Antouka mèsi la famiy kòm toujou yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!